Pierre Esperance met yon zanmi ki yon avoka Pierre Esperance rele mwen li di monchè m bezwen w frè m un certain ami son gonavyen parèy mwen m al lakay li lè m rive m wè Pierre Esperance lakay mèt la e ke li fè m pale a Pierre Esperance li mande m pou m klase san suit pou li plent mon chéri Fednel mon cheri a. Lè w di klase san swit la se kisa sa vle di? Klase san swit sa vle di se kite dosye a pa fè swivi avè l. Ok. Se ki vle di jan langaj Jovenel la renmen di l l ap toujou ret nan yon kad lankèt se pouswi. Lankèt se pouswi. Mentnan m di misye non les accusations portées contre vous sont tellement graves e ke m pa kapab klase l. Kit yon jij pito a kapab blanchi w pran odonans de yon lye men mwen m pa kapab. Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade video sa, e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou Tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou w pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paske m konnen w entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan, ann antre nan detay pou videyo jodi. Komisè Jacques Lafontant, Jodi a, nou kontan parèt lakay ou pou n fè ti pale, yon ti pale spesyal, paske nou wè ke genyen yon matrakaj politik k ap fèt, sanbtil ke e sètifikasyon CSPJ fè a, gen lè se ou menm spesyal yo vize Paske tout moun an jeneral se komisè lafontan komisè lafontan agoch adwat ba nou yon ti detay kòman w konprann e sitiyasyon sa poukisa matrakaj politik sa nan vi nasyonal la. Men map di w ankò m gen de dosye sansib map trete e se sou yo menm m jwenn matrakaj sa yo dosye sogener pa egzanp ke mwen te fè apèl sou li edh te fè apèl tou, dgi te fè apèl tou. Eskize mwen, komisè Lafontan, lò w di w te fè apèl la, èske w ka plis eksplisit? Eksplisit, mèni. Gon desizyon ki sòti ki di ke yo òdone pou leta remèt a la Sogener 54 milyon dola. Ebyen, ansyen minis Dòse di l ap fè m peye bouch mwen parce que me fait perdre 700 000 dollars dans ça. Parce que, en principe, moi, c'est représentant de l'exécutif dans le judiciaire, ont telle décision, le principe en droit dit, il y a un principe en droit qui dit, il n'y a pas d'exécution forcée contre l'État. E si yo pa kapab ekzekwite fòr seconde etat, Mwen menm tou m pa kapab kite sa pase fò m kapab fè apèl sou li. Kòman l ap fè w peye bouch ou a? Paske m fè l pèdi 700 mil dola a, kòm se li k te avoka Sogener anvan, li minis li kontinye avoka Sogener, donk m fè l pèdi 700 mil dola a, l ap fè m peye bouch mwen. Kisa l te mande w ojis? Li te vle ke pou m dosye a pase pou yo te peye, pou leta te peye Sogener kòb sa. Dezyèm dosye ki enpòtan ankò. Ou refize sa? M refize li. Dezyèm dosye ki te enpòtan se dosye. Avan ou avanse, sa k koz ou refize l? Paske m kanpe dèyè lalwa. Lalwa di m ka fè apèl tout òdonans. M fè apèl li e anplis ke lalwa di m il n'y a pas d'exécution forcée contre l'Etat. Donk patan de sè de prensip, m fè apèl dosye a. Mentnan, dezyèm dosye, dosye Sonson Lafamilia. Mesye a mande m pou m libere Sonson nan odyans kriminèl San jiri, sou benefis lalwa Lespinasse. M di chèf la non m pa kapab. Paske dosye yo tèlman grav, si m fè l yo pral wè se yon bagay m gen enterè ladan li. M pa fè l, se dezyèm dosye ki vin ban m pwoblèm. Twazyèm dosye ki ban m pwoblèm se dosye episkopal Dayiti nan kesyon trafik ilegal dam e minisyon. Mèt Madistin ki di m kay mwen koute 4 a 500 mil dola an, se anba tonèl la, la kote m chita la a. Malerezman m pa gentan pran imaj la. E m pa kwè tou m te gen sa nan tèt mwen pou m te fè l. E ke mentnan li mande m pou m retire manda dèyè Pè Madoche Vil. M pa fè li. M di l fè yon aksyon devan Dwayen an ou tout oto jij delege pa li menm e ke la kapab retire manda. Men mwen m pa kapab. Pyè Esperans Met yon zanmi ki yon avoka pierre esperans rele mwen di monchè m bezwen w frèm un certain ami son gonavyen parèy mwen m al lakay li lè m rive m wè pierre esperans lakay lakay mèt la e ke li fèm pale a pierre esperans li mande m pou m reti pou m klase san suit pou li plent mon cheri Fednel mon cheri a. Lè w di klase san swit la se kisa sa vle di? Klase san swit sa vle di se kite dosye a pa fè swivi avè l. Ok. Se ki vle di jan langaj Jovenel la renmen di l l ap toujou ret nan yon kad lankèt se pouswi. Lankèt se pouswi. Mentnan m di misye non les accusations portées contre vous sont tellement graves e ke m pa kapab klase l. Kit yon jij pito a kapab blanchi w pa òdonans de yon lye men mwen m pa kapab. E an menm. Antanke komisè di gouvèneman. E nan menm semèn nan li mande menm zanmi sa a pou m te retire yon entèdiksyon depa dè yon zanmi l pou li. M te di m pa kapab tou. Donk vwala mentan lè de rezon pou lèkèl ki fè Pierre Esperance mande Dechennen pou konplote avèk 3 manb CSPJ pou yo kapab fè sa yo fè la jodi a. E mentnan, nan lè m te komisè sou Jovenel Moïse, se li menm ki te vin lakay mwen la anba nan besment lan, ki te di monchè pa met manda dèyè lèvòb, E ke mwen menm se mwen kap sipòte yo pa fè sa. Kiyès sa? Pierre Esperance. E ou wè yè yo yo sa m di w la li tèlman pwouve. Chèf zòn sa nou l fè pase 10 zan li pran mesye a l al nan biwo l li fè l poto plent mechant kontre sèten pèsonalite politik e ke jodi a se misye menm ou wè l ekri nan prizon etan. Shelson di l ekri l mesaj li di monchè pa pale anyen non si w bezwen libere pa di anyen de mwen menm pa kraze anyen de DH kou w libere m ap fè w pati m ap fè w kite peyi a lè mesaj son la m gen pwosè vèbal konsta ke mesye Shelson Sanon te fè konsta mesaj sa nan telefòn li dou wè son nèg se sa l ap fè sèlman se detwi moun Detwi moun, fini ak moun. Se menm sistèm sa eskize m komisè, se sistèm sa ki bezwen bwè w, di mwen s ki bezwen etèn imaj ou nan sosyete a, se ki vle di nou gen a pale de gwo towo sa yo ki se mètre Samuel Madistin, ansyen kandida a la prezidansi, Pierre Esperance epi Bertho Dorcé. Trè byen. Mentnan, sa k vin pase, se ke dosye prizon an son dosye enpòtan. Se mwen, se sou vila a mwen menm, bandi pa kite prizon de manyè iregilyè. Èske w wè? Se sou mwen menm bandi pa kite prizon de manyè nan libète, nan liberasyon spektakilè nan prizon an. Donk sa vle di anke nou gen de bandi ki nan prizon e se toutan prizon an gen moun, se sou bagay sa yo menm dwazimen ap fè kòb yo. Yo fè pwojè detansyon, alò anpil ladan yo, notamman Pierre Espérance, m pa di lòt non, m di sèlman Pierre Espérance. Sou, alò la ou vle pale de sipopilasyon kaseral? Wi, kaseral. Depi prizon gen moun, Pierre Espérance fè kòb. Li fè pwojè, epi li di blan an, men lò bèy e pete nan prizon an, ann chache mwayen pou n fè mete moun deyò. Men kòm m ap fè odyans kounya, e ke mentnan yon jans koreksyonèl kriminèl moun ap libere sa kap pou li kondane kondane kap konn sò yo konbyen tan yo ret nan prizon donk prizon kòmanse ap gon souf sa panike Pierre Espérance. Sèdi la se biznis li dirèkteman ou atake? Se kòb li ke konn fè m atake se komès li m atake. Ok, tankou tou lè nou wè ke ou te libere e on ansanm de moun ki te malad nan dispansè penitansye ki pat akize de fot grav tou, eske se, eske sa yo atake l lè ke li pap, etan ke defansè dè dwa zimen, li pap vrèman jwenn moun pou l al defann paske ou menm ou gentan fè travay lalwa pa ou a? Wi, toutafè, se sa k pase. Se vrè rezon an, se vrè mobil la. Nou pa gen rankò. Sa vle di ke mwen menm, m ap di an klè, bagay la li frape m o pli pwofon de mwen paske lonè. Si prezidan Jovenel te denonse konplo pou te tuye l la, li pa t ap mouri nan lè l mouri. Si mèt Dorval Monferrier te denonse menas de mò l te resevwa sou telefòn li an, li pa t ap mouri. Bon mwen m denonse sa a, plan sa a gen pou fini ak karaktè m lan, m denonse l mwen menm, se la l soti. Li pase lòt kote ankò. Ok men komisè Lafontant nou konnen ke nan alò nou pap twò pale de sètifikasyon alò de. Non nou pap pale sou li ankò. Non nou pap pale men poukisa poukisa gen de jij gen de komisè di gouvèneman ki pat menm pase nan reto ki nan dosye a epi tout moun nèt tout zye se sou ou e nou wè gon bon pati nan près la tou ki rete sou komisè Lafontant ki ap frape ou tankou yo gen de pwoblèm pèsonèl avè w. M ta di w pawòl gen bagay gen bagay map gen nèg di m pale twòp Je suis conscient que je parle trop men il le fallait. Men akizasyon yo anpil tou. Yo anpil tou, fòm te pale. Paske si m pa pale, pa yon moun k ap pale pou mwen. Kiyès k ap pran chay mwen sou do yo? Pa gen moun, pèsonn. Bay nèg a di w ke m kòwonpi. Bon, si l pale pou mwen, sètadi li fè kò ak mwen. Si l pale pou mwen, l ap defann mwen. Anben, y ap di mwen menm tou, kòripsyon m fè yo, se li m konn pote bay manje. Li pa pale, pa yon moun k ap pale pou mwen. E Ayiti, tout bèbè koupab? Tout bèbè koupab. Èske w konprann? Donk, ou ka, ou ka koupab tou, w ap pale wi, men se pa pou lafòt an chak. Mwen m ap pale, mwen klè. Ban m di w mesye, ou konn ki bò pou w wè yon komisè kò, kòwonpi? Al nan prizon an pou w wè, al nan dcpj ki ap travay sou la grand kriminalite, gade pou w wè nan dcpj èske mwen libere bandi. Ki moun ki gen kòb pou bay komisè gouvènman? Se moun ki bandi a wi. Moun ki arete mal, ki arete nan move zafè yo, nan dròg, nan detansyon ilegal zam afe, nan kidnaping, nan trafik zam, se moun sa yo ki gen kòb pou peye pou mete yo deyò. Donk al gad nan prizon an dcpj, al gad nan komisarya yo, èske Jak Lafontan libere moun pou lajan? Mande tout avoka, èske m konn libere moun m mande kòb pou m libere moun pou yo? Menm avoka ki pale mal, ki pa byen avè m pa ka di sa. Jodi a mesaj la? Le mesaj se kwa le mesaj? Le mesaj se ke mwen di ke mwen egzèse yon fonksyon ofisyèl e politik. Dakò? Je de de kont a rand a la, je de kont a rand a la sosyete, wi. Men pou mwen djòb mwen boulot. M gen kont a rann ka yn sèl pèsòn su la tè se Ariel sèlman le doktè Ariel Henry. Yo te kritike pawòl sa wi lotrejou. E yo kritike la ekote byen tout nèg konnen mwen menm son òm de gran karaktè m konn demisyone m demisyone deja ou dakò e sil fò pou m fèl map fèl men m pap fèl pou yo bon kòman kòman atan atan de kòman kiyès ki bòs mwen epa Ariel ki bòs mwen. avèk minis Emly Prophète, m gen bòs ankò. Alò se sa map di w konnen lè w. Men kiyès ki bòs mwen yo t la? Se yo k bòs mwen? Bon se yo k nonme m. Atande, yo pa bòs mwen an deyò de ma fonksyon. Bon ok dakò, je le redis. Je vous le, je vous dis sa ojoudwi. Doktè Ariel avèk Emly Prophète pa bòs mwen an deyò de ma fonksyon. Dan ma vi de sitwayen, yo pa bòs mwen. Paske se mwen ki mèt tèt mwen sou latè. Men lè m gen fonksyon map egzèse a, se yo k bòs mwen, se yo, avè yo m rete. Alte la. Pa wè mèt tande mèt la. Verite. E verite m ba ou sa pase. Bon mwen menm m di l mwen m di l nan radyo gen nèg gen nèg menm k al jete vaz pise pou anpil bòs yo genyen. Ou dakò? Gen nèg k al achte nan mache. Tande wi. Gen nèg k al achte nan mache. Kalache pa tak diri may moulen pou boss yo nan mache. Ok. Kalache kalache de fatra kay boss yo. Mwen men m di l nan radio nan television. Gen nèg ki fè sa a san san san san pa wè. Sak pase. Kè la diferans. Don. Nou konn dènye kesyon nan poze mwen? Yon dènye kesyon. Alo. Wi. Euh. Lè w di ke se bòs ou a, e yo konnen mo a li parèt un peu anglè, Ayisyen an ka konprann li mal. Eske nou konnen ke komisè di gouvèneman se reprezantan ekzekitif la? Se sa, se sa. Trè byen. Bèl kesyon. Se reprezantan ekzekitif la. Trè byen. Èske ou ka pli detaye sou li? Je suis le représentant, oui. E de Ariel Henry. Oui. Ban nou strikti yerachik la rive jiska ou. Je suis le représentant de l'exécutif dans le judiciaire. A ce titre là, en cette qualité, moun ki chèf mwen li Ariel Henry. E pa delegasyon madam Emily Prophète. E m pa dakò. M pa dakò. Mèsi anpil Mèsi. komisè. Mèsi bokou mesye. Bon konba. Mèsi bokou. Bon konba. Mèsi bokou pou leson an. Dakò. E vwala. Se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa. e aktive sin klòch notifikasyon pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ki nou poste sou chanèl la e pa bliye like video sa pou yo kapab toujou rekòmandew video nou yo mèsi nap kwaze nan yon pwochèn video tchaww.